86 ok 18 septanm 86 li ye e sa vè e sa mi men la fè ti moun yo pou ki rezon pou yo mete kalte bagay sa yo sou pitit mwen an pou ki rezon me zanmi me zanmi me zanmi la pres Map mande nou voye bagay sa yo ale byen lwen paske map mande jistis fòm gen jistis pou pitit mwen an wi wi fòm gen jistis ak reparasyon pou pitit mwen an paske yo touye l mal yo bay yon non l pa ka pote pitit mwen pa konnen bagay sa yo men l kite de timoun piti li ta kite yo bèl li ta kite yo byen si pitit mwen te nan gwoup gang. Li ta kite w byen, paske se w moun ki prepare, se w moun k al lekòl, ki fè bon fwotman lekòl, nan gran lekòl, Carl Henry pa ta ka al nan bagay gang, epi li pa gen yon goud, dèfwa nou grangou, Carl Henry sot jwe pwogram, li sot jwe pwogram, Carl Henry vini san yon goud nasyonal, nou grangou, nou kouche, nou kouche sou pòvòt nou. Menm timoun sa yo nou konn pa gen anyen pou nou ba yo. Nou pa gen anyen pou nou ba yo. Yo kouche sou bò Bondye a. Jodi a pou nou di konsa pitit mwen te asosye ak gwoup gang. Kòman sa? Kòman sa? Moun ki nan gang yo, se konsa nou wè yo? Se konsa yo viv? Se konsa yo viv? Enben mèsi. Mèsi Mèsi moun sa ki bay non sa pote a Li te bezwen touye l Li vin touye l Li pa bezwen bay l non sa yo Li pa gen yo vre Li pa gen yo Men Bondye la Bondye ap ekri pou li Bondye ekri Tout done l yo Tout doleans moun sa a Ki fè bagay sa yo l Se sèl pitit sa w te genyen? Lè ti Èske se sèl pitit sa w te genyen? Mwen gen 3 pitit gason Men se li k premye pitit mwen Se pitit mizè mwen. Li 3 zan 9 mwa 8 jou wi. Pitit la nan vant mwen li pa ka grandi map pase mizè map pran remèd map okipe pou resi fèl sou 3 zan 9 mwa 8 jou ooh m gen 2 lòt gason ankò lòt piti a m poko ka fanyen m pa pran mari non. Mesye a pati kite m ak timoun yo, m di m pap pran mari, depi a 38 an, m di pou gason pa fè pitit mwen yo pase mizè, m redi, m bourike, m leve pitit mwen yo. Jodi a pou pitit mwen se gang li ye, pou m ap soufri, m ap pase mizè sa yo, o Jezi men mwen, Jezi ou mèt pran m, ou mèt touye m, ou mèt touye m. Ou mèt touyem on fwa pou m ta. Kisa li te reprezante nan fanmi an pa rapò avèk rantre kay la, eske se li menm ki te responsab? Se Achte ki papa m, se li ki mari m, se li ki zanmi m, se li ki pitit mwen, se li ki tout pou mwen, se li ki pi gran. Epi jou m pa manje se li ki konnen. Jou m malad se li pou di manmi sa w gen apa w kouche lè sa w pa konn kouche lè sa yo. Se Ash ki konn ki tout pou mwen, se li k tèt sèkèy mwen, se li k ta pou mennen m nan simityè, se li m konte sou li pou ki banm yon antèman. Enben jounen jodi a, jounen jodi a yo retire l nan men m, m pa konn kouman m pral viv, m pa konnen kisa m pral fè, m pa konn si se mouri m ap mouri. Si se mou ou mouri sa pa pi mal paske m pa wè mizè ti moun yo m pa wè mizè yo soufrans yo si m mouri sa pa pi mal m ap di bondye mèsi men pou m rete de bwa balanse konsa m ap pase mizè avèk ti moun yo e m te travay pou pitit Ashpa te pase mizè sa yo enben Mèsi Bondye. Mèsi Bondye. Esam ka di. Ou pou achte manje bay ti moun yo nan maten. Men kalanri. Kalanri nan gang. Men gang sa men. Sa li ti li la. An pou moun nan gang men zanmi. Imagine ou de pou moun nan gang. Pou l pa ka bay pitit li manje. Poul la ka bay pitit li manje se moun kap bay pitit li manje kap bay kap banm ti monnen poum bay poum achte manje bay pitit li. Manti se pa vre. Mara poko janm fimen menm eksperyans karan poko fè yon jou. 14 ans wi. Ou gen 14 zan avèk yon moun fòw konn anpil bagay de li menm menm eksperyans li poko fè yon jou avèk yon grenn sigarèt nan bouch li kalanl konn bwè ti bay bwè ti wonm li bwè ti byèl kalanl bay blag a tout moun tout timoun se zanmi Ash nan zòn nan la. Nan zòn nan nou remake gen yon pil moun kap pale de Ash ki di Ash se bon moun ki pa janm nan anyen ki yang. Wi li pa janm nan jwe granmoun tout granmoun se zanmil tout timoun se zanmil li te li te premye eksperyans Ash se nan yon ti travay li tale nan fam matrixi li fè yon li fè yon enan konsa epi li wè yo pa byen yo pa byen jerel li di li pa pral travay a moun ankò si se pou sa li prefere rete nan mizik li. Lèl jwenn yon fanm ki bagay li la tcheke pou yo voye ti monnen pou li lèl jwenn pwogram la al jwe tèlmanl wè sa yap peyel nan fam adik san yap touche yon pil taks li di vòmye li rete nan mizik lan li fè yon sòt de gwoup rele team kolabo ki te gen 7 nèg ladan l, nan al kristal al kristal pwete radyo moun al kristal nan tout lari an, li arive fè bri! Men kalanri pa konn mwen atè moun, tout moun nèt ka di sa, kalanri pa gen zanmi l ki gang, li pa nan gang li pa konn kenbe zam, yon moun ki konn kenbe zam mezanmi li dwe ap viv byen wi, li dwe ap viv byen, pitit li dwe ap viv byen, imajine w bebe gen 3 zan nou ta sipoze voye l lekòl nou pa ka voye l lekòl poutèt kòb, yon moun ki nan gang wi mezanmi. Men l pral gen 4 ans la depi a 3 ans nou te sipoze voye l lekòl nou pa voye l lekòl koz nou pa gen kòb li rete eske nou wè rèl la pa sanble a lanmò a non tout sa w lage sou pa lanmò a li pa sanble aah. Jodi a la papa timoun yo mouri ou menm kisa ou panse ke ou ka fè pou ou ta leve timoun sa yo? Bon, nap nap mete tèt nou ansanm avèk fanmi kalann yo, jan nou ka leve yo nap leve yo, depi Bondye ban nou souf la, nou pa gen anyen nan men nou, nou pa gen anyen nan men nou, moun ki vle, m pa paske m pa pral nan plede ap mache ap mande moun bagay, moun ki vle moun ki gen volonte ki te konn kalann. Avoka ki te antame yon seri d'aktivite depi semèn dènyè. E aktivite sa yo vini swit avèk yon konsta ke nou fè. Konsta se ki sa? Se ke peyi a an jeneral pap fonksyone, men pli presizeman lajistis pap fonksyone depi 2 semèn. Avèk grèv grefye yo antame. e grèv komisè yo antame ansanm. Pwofesyonèl di dwa yo nou konnen se de sa yo viv, se de fonksyonman tribinal yo. Yon fwa ke tribinal p ap fonksyone, pwofesyonèl yo tou p ap fonksyone. Donk, lendi dènye nou te gen yon aktivite la, jedi a nou te genyen yon ankò la, e jodi a nou te chwazi fè sa ki te yon pwosè fiktif. Yon pwosè fiktif pou nou kondane enkapasite otorite anplas yo. pou yo rezoud pwoblèm fondamanto ke sosyete a ap fè fas depi plizyè ane. Fòk nou di w, lajistis p ap fonksyone depi 2018. Nou ka imajine nou kòman pwofesyonèl yo fè pou yo viv. Donk ou ka imajine w, wout nasyonal nimewo 2 li gen, li pral gen 2 zan depi li pa gen aksè. Kanaran menm jan, wout nasyonal nimewo 1. Kwadèboukè menm jan. Donk se tout yon peyi ki bloke, nou fè aktivite sa yo nan sousi. pou nou fè presyon a moun ki la yo pou yo debloke sitiyasyon an pou yo ka kaba pye avèk okipasyon yo. Se motif la sa. Donk, an rezime, n ap di ke avèk minis jistis ki la, lwa ki kreye CSPJ a, ki se dekrè 2007 la, li pa bay kote komisè gouvènman an, ki se majistra debou yo, avèk jij yo, ki majistra asi yo, pou yo fè grèv. Dapre atik 55. Atik 55 lan klè, li di ke komisè gouvènman yo se reprezantan egzekitif yo. Si efektivman komisè yo nan grèv, grefye yo an grèv, sètadi ke se minis jistis la preyalableman ki pap fè travay li. N ap mande prese prese, paske gen de moun ki enkarsere nan prizon sivil de Pòtoprens, si nou ale nan komisarya Pòtoprens lan la, yon espas 3 mèt gen 40, 44 fanm ki enkarsere. ki pase a 52 jodi a, n ap mande minis jistis la avèk Doktè Ariel Henry pou li bay moun ki pi pa kapab yo yon ti chans pou nou pase Kanaran. Yon ti moso sekirite n ap mande tou senpleman. Paske nou menm antanke pwofesyonèl, pa bliye dan ze premye tan Ariel Henry se yon doktè li ye. Mwen menm se yon avoka m ye. Fòk Ariel Henry, si Ariel Henry, enfòmasyon nou dwe konnen, si Ariel Henry. pa kontribiye nan sa kap fèt la kel bay peyi a yon sekirite mèsi bokou. Bon daprè sa w konstate jisteman tribinal popilè lan li kondane le gouvèneman ki gen pou chèf li Ariel Henry a sè responsabilite fas a la popilasyon e jeneralman jodi a nou konstate donk gouvèneman li pa pre responsabilite l paske gon egzòd ibèn nan la près. Moun pa ka soti Petyonvil pou al Kafou, pa ka soti Kwadèboukè pou vin Pòtoprens, sa vle di donk tout moun ap kouri kont yon ensekirite grandisant. Nou di ke Premye Minis Ariel Henry li genyen responsabilite pou l òganize sekirite pou chak sitwayen kèlkeswa kote ou ye sou teritwa nasyonal la. E pou sa nou mande Premye Minis Ariel Henry pou l pran dispozisyon jodi a la pou òganize sekirite e si l pa konplis de tout sa k ap pase la. E mesye yo konnen trè byen Pèp ayisyen an nan ki sitiyasyon lamantab, lamizè, donk laterè ke popilasyon ap viv, nou menm avoka yo, nou pran baton peleren nou, n ap kontinye mande pou ke lajistis la li fonksyone, pou ke paketye yo, grefye yo, yo vini nan tribinal yo, pou ke prizonye yo, yo jije, pou prevni ki poko pase devan jij natirèl yo, paske konstitisyon an di laprès 48 è apre yo fin arete w, fòk gen yon jij pou l statye sou arestasyon w. E nou konstate gen de moun ki gen plis ke 1 an, 3, 4, 6 mwa yo pa janm pase devan jij natirèl yo. Nou mande Premye Minis Ariel Henry, le chef du gouvernement, pou l pran responsabilite l si l pa konplis de sitiyasyon atwòs, laterè ke popilasyon ayisyèn nan li menm l ap viv. Se poutèt sa jodi a nou menm kòm pwofesyonèl du dwa, nou di ke vi ke nou fè de revandikasyon yo menm yo poko tande, nou kondane l via yon tribinal popilè, donk vi ke. Se pèp ayisyen an ki viktim, se pèp ayisyen an ki pote plent e nou mande l apati de kondanasyon tribinal popilè sa a pou li pou li pran responsabilite l paske nou toujou nan lamizè, nou toujou nan lensekirite paske lensekirite grandisant se li menm jodi an la a ki pèmèt pa gen sitwayen ki kapab vake l ankò okipasyon yo. Laprès. M pral bay enfòmasyon w. Gen de lekòl ki pa janm ouvri depi ane. Ane lekòl la kòmanse wi. Donk, premye minis lan ou di w se chèf. Ou gon gouvèneman. Mesye yo pa fè anyen. Se kòmsi mesye yo nan dòmi. Nou mande yo reveye yo si yo pa konplis de sitiyasyon sa. Mèsi.